Jodi a se 14 mas 2023, bonjou bonswa tout moun, nou pral pale koze ensekirite nan nouvèl la, nan ti tan en bagay yo pa bon ditou, si otorite yo pa leve kanpe pita pral pi tris. Depi nan latibonit savyen nèg yo ap frape pi rèd, maten an la yo leve plis pase yon trantèn misyonè, moun ki tal fè jèn, sa w tande a, Luckson pa reflechi rantre ak moun sa yo anndan baz la, e pou kwè l ye la, Yo deja kontakte paran yo pou kapab vèse yon kantite sòm lajan pou libere moun sa yo. Genyen yon anbiskad ki te monte nan zòn Lyankou, plizyè bandi nan gang Savyen an tonbe anba men popilasyon an e yo kòmanse pran revanch sou nèg bandi sa yo k ap simen lapli e lebotan. Nouvèl yo pa bon ditou men pou lenstan rete la nou prale ak korespondan yo. Radyo Mega ki t ap pale sou dosye sa dirèkteman nan zòn Lafito, Kanaran, bagay yo dejenere e answit nou pral rantre nan Latibonit ak dènye enfòmasyon yo. Si w poko fè sa, sonje konekte ansanm avè n, Sofya TV 83, n ap vini ak tout detay konsènan enfòmasyon. ka pase sou bout tè papa Desalin nan. Apre plis pase 4 jou, sitiyasyon an toujou rete mangonmen nan nevyèm seksyon kominal Kabarè, pli presizeman nan lokalite Ti Tanyen. Apre nèg ak zam fin blese polisye udmo Eddy Derivière dimanch lan epi yo te fè tantativ pou boule blennde ke yo te ye a, ebyen nèg. ame nan zòn sa. Yo boule, rapye tè kay polisye Myguens Charité nan Ti Tanyen ayè lendi 23 e 13 mas 2023. Donk, selon sa polisye 22 zièm pwomosyon an fè n konnen, gwoup nèg ame nan zòn sa, yo lonje dwèt sou li. sou pretèks li te pote asistans bay polisye ki te an difikilte dimanch pase epi ki te pèmèt yo tou pran refij lakay li. Fas avèk sitiyasyon sa ayè lendi an jan w te di a, transpò piblik te konplètman paralize epi lekòl nan zòn nan te oblije fèmen pòt yo akoz Kout bal te fè tout jounen an ap tire nan zòn nan. Epi Blaise fòk nou sinyale pou oditwa mega yo, depi 7 oktòb 2023, nevyèm seksyon kominal Lalèn pran Ti Tanyen, Simonèt, Lafito, zòn sa yo tonbe dirèkteman anba kontwòl nèg ak zam ki te fè yon masak nan zòn Sous Matla nan lannuit 29 pou ouvè mèkredi 30 novanm 2022 a. kote yon kenzèn moun te mouri, plizyè lòt te blese avèk 15 kay te boule. Pascal. Wi Blaise. Wi, kounye a an nou gade non konsènan sitiyasyon yè a ki te rive la kote sitiyasyon an te trè konplike men finalman sa k te fini pa rive si nèg yo yo menm yo te pike dife lakay polisye Sòswodi an la èske polisye sa li menm pa sòti viktim èske Genyen polisye ki sòti viktim, men èske gen bandi ki ta sòti viktim nan sitiyasyon sa ki te genyen ayè a? Donk fòk nou di w Blaise polisye Mayguens Charite donk yo boule kay li, erezman li menm avèk fanmi l yo pa viktim nan atak sa men Polisye sa se yon moun nan ti tanyen, anplis li te kantone nan ti pòs kontwòl ke nèg ak zam te boule avan ke yo te fè atak sou prizon sivil medam yo nan ti tanyen. Lòt polisye te pote l ranfò, lòt Andy Backup te pote l ranfò nan sitiyasyon ke l te twouve l lan li menm. Wi wi depi yè e te gen operasyon ki tap mennen nan zòn nan donk se gras avèk vijilans lapolis ki fè ke li menm ansanm avèk fanmil yo pat viktim men se te yon zòn ki te tèlman mouvmante jan ke n sot di a yè donk sitiyasyon an te e konplètman e difisil sou wout nasyonal nimewo 1 an donk ki vin bokou pli konplike chak jou kap pase. Kounye a, annou gade sa, piske Andy samdi ki te 11 mas lan, sitiyasyon an li te trè konplike pou prizon sivil medam yo nan Kabarè. E se vre polisye ki te sou pòs yo, yo menm tou yo t ap echanje avèk prezime bandi yo pou te anpeche ke yo komèt dega ke yo te vle komèt lan. Kounye a, kòman sa ye nan perimèt prizon sivil la, medam yo nan Kabarè? Èske gen dispozisyon ki pran pou ranfòse prezans polisye yo nan perimèt sila? Donk wi la polis e bokou pli prezan nan nivo e ti tanyen pli presizeman e nan perimèt prizon an donk e te gen ranfò ki te vini ki te e koz ke yo te repouse aksyon nèg ame sa yo bon depi e samdi an donk prizon sivil medam yo li konplètman e sou kontwòl nan zòn ti tanyen men e Blaise pa pou otan ke zòn nan toujou gen mouvman toujou gen. Katouch kap tire fòk nou sinyale pou oditwa Omega yo se depi vandredi donk sitiyasyon sa e lap taye banda nan nivo nevyèm seksyon kominal la. Nou konnen ke an di espas sa yo souvan konekte, seksyon kominal sa yo, zòn ki rekile sa yo, yo sanse konekte avèk sant vil yo. Eske n ka di ke sitiyasyon sa ki renye depi vandredi a nan nevyèm seksyon sa w sot di an la, Eske nou ka di ke li gen enpak sou, ann di, vil Kabarè oubyen vil Akayè oubyen yon bon pati nan kolektivite teritoryal sila yo? M. Blèz, Se pa Kabarè inikman, sitiyasyon sa k ap devlope nan nevyèm seksyon kominal la, li gen enpak dirèkteman sou tout Gran Nò a, paske sa lakoz, deja machin yo Se te nan se te nan mizè pou yo ke yo te pase. Bon finalman transpò an komen an li konplètman paralize sou wout nasyonal la. Bon depi w depi wout nasyonal la bouche depi nèg Kanaran, nèg Ti Tanyen yo y ap y ap fè koze nan zòn nan. Donk sa lakoz machin k ap soti e Senmak, Okap epi Akayè donk oblije pa kapab travèse zòn nan. Nou pral kite w ale nèt. Apèl pou 2 moun ki te kapab apèn konekte radyo a la, jounal la nan moman, yon ti rapèl sou sa k te genyen yè pa rapò avèk konpòtman bandi yo kont polisye sila. Yon ti rapèl sou enfòmasyon sa a. Donk se kay polisye 22 zyèm pwomosyon Mygens Charite ke nèg ak zam nan nivo Ti Tanyen mete dife yè, donk kay polisye sa boule ra pye tè, li pa sove anyen. Depi sitiyasyon an, li te rete mangonmen nan nivo nevyèm seksyon kominal la kote zam t ap tire pandan tout jounen ayè lendi an ki te lakoz sikilasyon an te konplètman paralize e anplis pòt lekòl yo te oblije fèmen nan zòn nevyèm seksyon kominal la. Bonjou Vens, kòman nou ye? Bonjou direktè Fripson Louis, bonjou ak tout oditè ki branche radyo Tele Piramid ki pou swiv jounal Tanbou sou Verite pou maten an. Se toujou gran plezi a chak fwa ke n gen opòtinite pou n pataje sa nou gen kòm enfòmasyon ak oditè a. Sa w genyen kòm enfòmasyon sou Desandelier? Mesye Gran Gustavien yo fè sou Chandèl yè swa? An nou di ke se te tout yon panik total toutolon de jiyè la. Nan premye moman yo, mesye yo te depi nan senkè di maten yo te okipe zòn Moro-Lyankou kote yo fè plizyè kidnaping, pami kidnaping. Jou sa yo gen yon gwoup misyonè ki te vini pou te vin preche sou zòn nan, mesye yo kidnape tout misyonè sa yo, yo rantre nan baz yo ak yo, ebyen e pi ta l ta pral ozanviwon midi pral inè bagay la ta pral chanje e presyon nan zòn Pon Tapyon e Pon Tapyon sou toujou sou komin Lyankou mesye yo ta pral fè brakaj nan zòn Plan a pou te brake se te 4 nan mesye baz gang Reso ki te debake sou zòn sa a ki ta pral jwenn fòs replik avèk 2 gwoup ki ap fè rezistans ki nan zòn Chandèl. Ebyen se sa ki ta pral pèmèt ozanviwon inè, inè nan aprèmidi mesye ta pral fè apèl avèk lòt gwoup bandi ke yo genyen ki te rete nan baz ki pa sòti pou te vin an ranfò ak yo. Inè, dezè, twazè aprèmidi anpil kout bal te mareyonnen sou zòn nan ki lakòz pou omwen. 5 moun nan mitan popilasyon sivil la blese ak bal, genyen se nan ponyèt yo resevwa bal yo, genyen se nan pye ke yo resevwa bal pou yal pran swen ke ka yo se site nan lopital ki prepare a. Men lòt enfòmasyon ki plis enpòtan an, popilasyon an de konsè avèk lapolis e pandan ansanm nan desan de lye ke bandi yo te fè sou zòn nan, selon enfòmasyon ki se 200 sòlda. soti nan Bagrif ak Amye e yo genyen 2 gwoup ki te ki vin an ranfò ak yo swa ki soti Kanaran vin refije sou Latibonit nan dènye jou yo pou kontinye fè ekzaksyon sou popilasyon an gen plizyè ladan yo ki touche pa bal e menm mouri pou ale nan baz yo Savyen tankou Direktè Entrodiksyon Direktè Fritson Orelus mesye sa yo tèlman sansib pèp kadav yo e tout fwa ke al nan batay si gen yon solda yo ki tonbe e fò pa gen posibilite menm paske yap kreye tout èran e tout alyans jiskaske yo ki rekipere kadav la pou rantre nan baz yo api nap enfòme nan jaden yo kote mesye yo franchi pou yo ale avèk kadav yo e abitan yo remake anpil san nan zòn sa yo sa montre aklè ke mesye yo genyen e plizyè sou bra yo pou yo rantre nan baz e. Sitiyasyon mesye yo ap kreye ansanm de panik ki osile sou zòn nan. Te vin gen cha blende ak te vin fè fas avèk mesye yo tou ki atenn plizyè ladan yo. Mesye yo ta pral kouri pou te repliye nan baz yo e pote ale anpil tèt bèt ke peyizan yo genyen tankou cheval ak bèf ak pitit mesye yo pran yo. Selon enfòmasyon ki te jwenn fò mesye yo pran plis ke yon santèn bèt ki te nan plizyè lokalite ki antoure Chandèl. ki sou komin Vèrèt. Ansanm de bèt sa yo, yo fè dispa, yo dispatche yo antre plizyè gwoup, tankou gwoup Palmis la pran yon kantite, gwoup Savyen pran yon kantite, e tout ayè oswa nan dènye anons ozanviwon setè, mesye te deplase avèk machin, se ansanm de bèf, kabrit ak cheval ke yo te genyen, yo te yo te kite sou zòn Makès, paske se la ke yo travèse, enben se la ke yo te fè rankont pou yo t al fè. envazyon oubyen reprezay ke yo ta fè yè sou zòn Chanèl la, enben ozanviwon 7 è 30 yè swa yo vin e yo te vin pran ansanm 2 lòt bèt yo ki te koz anpil sispens paske lè mesye yo pase m te pou anpil moun se ta nan Chandèl ke yo ta prale men non yo pat rive Chandèl malgre moun nan komin Lyankou nan zòn Mowo te remake te gen pil son kout bal ayè swa ki te rann ke yo te panike anpil, Doktè Feyis. Ok nou ta renmen konnen kote mesye yo pase pou yal chandèl paske yo pat pase pa wout abityèl yo konn pase sot ti savyen travèse fèv la pou ale lyankou yo pa pase pa ti rivyè pou yo fè kano pou yo ale sou poparenmon remon pou yo vini sou wout vèrèt. Yo vini dirèkteman Chandèl. E kote yo pase, m konnen ke pa gen posiblite pou yo ta itilize veyikil, machin, pou yo ta rive nan zòn sa a. Kote yo pase pou yo rive Chandèl? Pandan jounen yè a, mesye yo koze yon panik total pou pou kapab bwouye lansanm depich yo, yo menm pou yo te kab opere pi fasil. Paske yo te nan plizyè andwa an menm tan ayè pandan mesye yo t ap opere. Lyankou te genyen de machin, yon Ravkat ak yon Rodeo blan ki te fè direksyon Kano. Mesye yo rive anlè a, yo fè anpil kout bal chante fason pou kab detounen plis peche ke blende ki anlè a pa desann. Ebyen, yon lòt gwoup yo menm ta pral pran direksyon andedan Makès. Yo pati depi sou zòn Segu, yo rantre sou anndan pou vin soti sou Makès. Ebyen, yo travèse rivyè a aswè avèk motosiklèt. Epi, yo vin soti nan zòn nan yon zòn ki rele Ilèt andedan Bastrak, toujou toujou sou komin Lyankou, ki vin ba yo fasilite pou yo vin soti sou pon Tapyon, enben se sa ki pral pèmèt ke yo gen aksè avèk kaptè pou yo fè ansanm de egzak ke yo te vin fè nan zòn nan. Dakò, mèsi anpil Vens, n ap kontinye ansanm bouske enfòmasyon yo pou n konnen ki kantite. Solda mesye baz Gran Dife yo pèdi. Donk la se espwa ki genyen bò kote popilasyon an ki kòmanse reveye piske si moun Chandèl fè l, gen lòt moun lòt zòn yo ki kapab petèt reveye yo tou e anpeche ke mesye yo sòti pou kontinye ap simen dèy nan mitan popilasyon an. Nou remèsye w anpil Vens. Si gen lòt enfòmasyon n ape toujou kontakte w pou n kapab konfwonte enfòmasyon yo ansanm. Flash promo ki ape bay anpil enfòmasyon sou sa kap pase nan baz sitou nan latibonit lan avèk teworis savyen yo ki pa janm chome yon jou fòn di depi aprè evènman 25 janvye yo kote mesye baz gang Gustavien yo te touye 6 polisye. Depi jou sa a, mesye yo reprann fòs. Mesye yo pa janm pase yon jou pou yo pa sòti ale opere nan mitan popilasyon an. Fò n di ke mesye yo genyen anpil, anpil moun nan men yo nan baz gang Gustavien an. E chak fwa yo libere Kèk ladan yo, enben yo sòti sou Lyankou y al pran lòt moun. Donk yè maten, mesye yo pran yon latriye misyonè ki t ap fè yon toune misyonè nan zòn Kwamouwo. Enben, mesye yo pran tout misyonè yo, fanm tankou gason, ki t ap preche, ki t ap chante, ki t ap selebre sou wout la. Enben, mesye yo pran yo, yo rantre avèk tout nèt. tan andedan baz zangran Gustavyen an. N ap remake ke mesye yo gen kèk grenn moun ke yo libere okonn-gout, pami moun yo libere, enben n ap remake pandan wikenn nan, mesye yo te libere 2 pèsonaj, yon granmoun fanm ki pa t menm te kab mache, ki petèt ta genyen antre 80 ou kèk lane anplis, yo tap esplike ke yo fè plizyè jou yo pa janm manje, yo maltrete yo jiskaske paran yo, fanmi yo te bay lajan pou libere yo. Donk se yon pakèt moun mesye yo gen anndan an nan men yo nan Savyen kote yap maltrete yo, yo pa ba yo manje, yap bat yo yon jan pou kapab fòse yo. rele fanmi yo pou vin pote lajan ba yo anvan yo libere yo e mesye mesye dam sa yo yo divize yo an 2 pati gen yon pati ki sou kontwòl nan non twòp nan kay ke misye genyen nan mitan e jaden yo epi genyen pi gwo pati an ki nan men Luckson Elan ki li menm gen baz ki loje tout. teworis savyen yo andedan donk malerezman malgre gen tout pil moun sa yo ki rasanble on sèl kote ke mesye yo kidnape otorite yo pa janm fè anyen pou kapab anpeche ke mesye yo kontinye pran moun al ranfòse kantite moun yo genyen ki anba men yo. andedan baz Gran Grif Savyen an. Donk se yon sitiyasyon ki trè difisil. Pou le moman, sitiyasyon ti jan kalm nan zòn Lyankou, nan zòn Chandèl kote ayè oswa mesye yo te al teworize popilasyon an. Erezman genyen kèk sitwayen ki te fè fas kare ak yo ki te anpeche yo al fè plis viktim nan zòn nan malgre genyen ladan yo ki blese men mesye baz Gran Grif Savyen yo menm tou yo gen viktim li difisil jan kolaboratè nou Venus Desir sòti esplike l la pou ke nou kapab konnen ki kantite viktim mesye yo genyen nan mitan yo, paske mesye sa yo, yo toujou ale avèk swa kadav oubyen blese ke yo genyen nan mitan yo lè y al fè operasyon. N ap kite dosye Ba Latibonit lan, kesyon ensekirite, nou pral nan peyi Kanada kote ayè genyen Premye Minis Kanadyen an Justin Trudeau ki te patisipe nan yon asanble ki te fèt nan katye Sen Michel nan Monreyal kote te genyen plizyè Ayisyen ki te la. e li te pale sou sitiyasyon ensekirite ki gen nan peyi a. Daprè Justin Trudeau, se plis sanksyon pou lòt peyi tankou Etazini epi peyi ewopeyen yo ta mete sou elit ayisyèn nan ki ape bay bandi yo zam pou kontinye teworize popilasyon ayisyèn nan. Li fè konnen ke li pap fasil pou genyen yon. Solisyon ki sòti aletranje pou vin rezoud pwoblèm nan, se Ayisyen yo menm ki ta dwe antann yo pou yo rezoud pwoblèm ensekirite a, ann koute yon bout nan deklarasyon Justin Trudeau ki se premye minis kanadyen an. Je pense que la clé des choses c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Il y a une. dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, euh, l'économie haïtienne. Et ces gens-là euh, sont bien protégés dans leur, euh, dans leur, leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qui est en train de vivre le peuple haïtien ces jours-ci. Et l'influence de ces familles-là dans la euh, La vie politique, d'Haïti, euh, les débats politiques euh, et le manque d'investissement réel et de structure réelle pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne, si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, pourra jamais y arriver. Alors, nous, on a pris deux approches en tant que Canada. il y a beaucoup de différents pays qui sont impliqués, mais le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs au Caraïbes euh, pour rencontrer les, leaders du CARICOM il y a quelques semaines euh, pour euh, encourager des partenaires régionaux de, de, faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en face plus. On a besoin que des euh, pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. Voilà, au tap côté euh, déclaration, Premier ministre canadien Justin Trudeau, ki fè konnen ke genyen yon kenzèn òm dafè, elit ayisyèn, politisyen ke yo sanksyone deja, men li panse ke sa pa sifi, fòk peyi Etazini, peyi Ewopeyen yo an patikilye Lafrans ta anbwate le pa, yon jan pou kapab limite aksè a lajan ke mesye elit sa yo ki ap pran zam bay nèg nan katye popilè yo pou kapab ateorize popilasyon an yon jan pou ka pwoteje byen yo, pwoteje ejemoni ke yo genyen sou popilasyon an. Gen lidè politik yo menm ki vle konsève pouvwa yo, yo pa janm vle gen yon lòt klas politik sitou jèn. ki emèje nan peyi a, se retire yo menm, mete yo menm, menm si yo genyen 80 lane, y ap tranble, yo pa kapab ankò, yo vle se yo menm sèlman ki pou ap gen pouvwa, k pou dirije peyi a, yo pa vle jèn yo emèje. Donk Justin Trudeau fè konnen ke la a, solisyon an pa kapab sòti sèlman bò kote peyi Kanada, fò lòt peyi yo mete men nan pat lan e li presize, ke se elit ayisyèn nan li menm menm ki ap achte zam, gwo zam fann fwa pou bay ak nèg a sapat ki petèt pa genyen lespri yo ki ale pi lwen ke pla pye yo, ki konprann kesyon. Bon bagay pou yo lè yo pran zam pou yap tue prop frè yo prop fanmi yo ki nan menm klas sosyal ak yo ki nan menm sitiyasyon difisil ak yo donk Justin Trudeau di ke li pa kapab sòti solisyon an pa kapab sòti a leksteryè dabò fòk li sòti bò kote sitwayen yo yo menm